Ou okouran de ekstradisyon yon yon an? Wa wè. Ou kontan anpil ameriken debake nan peyi dayiti, yo pran kriminèl la yale avèl. Ou pa kontan? Men, eske ou konnen tout sak kache dèyè aksyon sila? M pa kwè ou konnen. Rete la, nou pote tout detay pou ou. Se, pèp ayisyen fò n kale je nou pou n konprann kèk bagay. Lè nèg yo gen volonte, yo fè. Lè w wè yo pa fè, se pa ka yo pa kapab. Men se plito, li pa nan enterè yo, oubyen li poko menase yo, oubyen yo pa gen volonte. Men lè gen volonte, gen bagay ki ka fèt. Men, gen de moun an Ayiti, pou yo rive sou yo, yo oblije jwenn yon pon. Ha! Ou kòmanse konprann wi, rete la. Nou pral vin avèk tout detay pou ou. Yo rele m US. Medam mesye, n ap di w bonjou si se nan maten, bonswa si se nan apre midi. Men sa depan de ki peyi, nan ki rejyon nan moman an w ap swiv nou. Si l maten pou ou, pran bonjou. Si l apre midi pou ou, pran bonswa. Mèsi, nou kontan gen yon kòm telespektatè fidèl. Chanel sa ki rele Odit, men si se sou Facebook ou ye ou sou yon paj ki rele Machann Enfòmasyon. Abòne kounya si w potko fè sa, pataje, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad fè menm jan avè w paske se sèl paj si w tap zape ou tonbe sou li ou rive lakay enfòmasyon. Wè prete m dwèt ou. Abòne zanmanm ou pap regrèt. Rapid mwen gon slogan m toujou pataje avèk nou ki se bourik ki chaje tankou legba pa gen tan pou l kanpe nan wout pou senti li pa kase. Rapid djakout nou chaje tankou lapolòy nou pa gen tan pou nou jwe. An nou antre nan pwen ki ap fè esansyèl emisyon an. Zanmanm. Ameriken debake nan peyi Dayiti jodi a ki se madi 3 me 2022. Kisa yo vin fè? Ebyen, yo vin pran yon kriminèl ki t ap dirije yon gwo gwoup gang k ap bay anpil pwoblèm nan peyi a pou m pa di laplèn ki rele Jèmin Joli. Kiyès ki Jèmine Joly? Sètènman m konnen kesyon sa a w ap poze tèt ou l paske w pa janm tande non sa a. Ebyen w konnen l wi zanman m. Misye rele Yonyon. Li rele tèt li Yonyon. Ebyen misye se li menm Ameriken debake vin pran. Pou ki rezon? Fò m di nou genyen twa gwo rezon Ki koz ameriken debake nan peyi dayiti vin pran yonyon. Twa gwo rezon. Ou pa ta renmen konn rezon yo? Rete la avan nou ba w rezon yo, ban m retrase kèk zak nèg sa yo fè. Yonyon se yon nèg pratikman ki gen 8 an depi. Li nan prizon. Men, pandan yo arete misye a, misye te genyen yon kouzen l ki te ajan enterimè. E sa m kwè se sou Martelly. Ebyen, kouzen misye a te rele Solonel. Fòm nou Cyprien goumen avèw anpil wi, de ansyen depite pray Cyprien nèg Tomazo li goumen avèk nèg sa yo anpil li debake avèk polisye anba a fè bal tèt pou nèg yo anpil men malerezman nèg yo fini pa anvayi plèn nan pou moutre w m pap chèche atribye pray Cyprien avèk 400 mawozo kontrèman avèk tòlbè Alexis kontrèman avèk zokiki nap kite sa pou yon lòt emisyon. Vini. Ebyen, yo arete misye la li. Men dènyèman, misye voye kidnape kouzen l lan. Kouzen l ki te rele Solonèl la. Nèg yo kidnape l. Nèg yo fè madanm misye bay yon premye vèsman. Yo fè li bay yon dezyèm. Yo fè l bay yon twazyèm. Apre sa yo di yo pral lage l san to. Men ki kote pou y'al tann Solonèl. Ebyen zanmanm, pandan nèg yo ap pale ak Solonèl, m'ap pale de mesye 400 mawozo yo, Solonèl se kouzen Yonyon an, pou montre w aksyon Yonyon wi pandan l nan prizon an. Ebyen, yo di, jan w frekan, bagay sa yo, epi w la, epi Solonèl ouvri bouch li, li di konsa, Ebyen, m'ap mouri frekan menm wi, bon e pa fout vòlè nou ye? Sa, m'ap janm pa fout rele nou vòlè? Epi nèg yo estomake yo touye Solonel. Ki se kouzen Yonyon. Pandan Yonyon nan prizon an toujou, li pase lòd pou nèg yo fè resèt nan zòn nan. Ebyen, gon sitwayen ki te abite Despinos toujou nan zòn Kwadeboukè a. Misye te genyen yon materyo de konstriksyon. Ladan, te genyen biwo transfè. Ebyen, fò m di w, menm mesye 400 mawozo yo, voye mande misye kòb, paske misye se kouzen Lamò 100 jou. Yo voye mande misye kòb pou achte katouch bay sa yo, misye di nou konnen m pa janm nan ti vòlè avèk nou, m pa gen kòb pou m bay vòlè. Si se pou nou fon lòt bagay wi, men pou achte katouch non. Ebyen yo kidnape misye. Epi yo pran bon yon afè de 30 mil dola ameriken nan men misye, apre sa yo libere l. Misye tou kite peyi a. Sa vle di, yon yon fè kidnape kouzen pa l ki se Solonèl, ebyen Lamò 100 jou kidnape kouzen pa l tou ki se Jhonny. Men ki travay nèg yo ap fè nan kway. Bon, e ou menm ki son etranje? Si pwòp fanmiy ou y ap fè sa, e ou menm ki se yon etranje? Hum! Y ap fè pi plis monchè. Se jis pou montre nou nan ki nivo nèg yo kriminèl. Sa vle di, nèg yo pa epanye anyen. Rete la wi, m di nou m ap vini avèk 3 rezon ki koz Ameriken debake an Ayiti epi pran. Yonyon al avèl. Fòm di nou nan menm bagay sa gon polisye k tèlman kontan lamann tonbe pou li wi humm ou al tande zen gon polisye k tèlman kontan paske l te la pandan yo pale ak yonyon an lamann tonbe pou polisye sa tèt chaje rete la men fòm di nou nan nan gè ki genyen laplèn nan jounen jodi a m panse bagay yo te slowedòp jan pòlkit ap di l E ba yo pa slo jan dman sa non paske tou lè 2 kan yo ap ranfòse. Fò n di nou gen plizyè nèg ki soti nan zòn e kòman zòn sa rele zòn o mon dye m bliye non l wi zòn kote Anèl Jozèf te a Savyen ebyen gen plizyè E bandi ki soti Savyen ki vin ranfòse 400 mawozo. E yè tou, chen mechan te oblije vide kò l nan bwa, jounen jodi a mezanmi li debake avèk sòlda nan chada. Se pa 2 bal non, menm polisye oblije kouri wi. Gwo gè wi nan laplèn. Hum! E sa pap sispann non mezanmi. Gwo gè, ou menm ki te gen pou fè wout sa yo kòm ou okouran tou paske wap swiv medya sa, ou konnen zòn sa pa bon depi avan yè m pa konseye pèsòn fèl. Vrèman m pa otorize pèsòn fè zòn sa. Ok! M espere ke nou konprann. Bon, ann ale nan ekstradisyon Yonyon. Fòm di ou, an nou gade ekstradisyon Yonyon an sou 3 ang. Yonn nan ang yo se kont konplo k ap fèt pou libere Yonyon. Sa se yonn nan rezon ki koz Ameriken antisipe pou pran Yonyon. M pral detaye l pou ou. Dezyèm rezon an, se pou ka gen kontwòl politisyen an Ayiti. Huh! Ah bon! Ou pat konn sa? E sa m di w wi. Rete sou odit! Rete sou machann enfòmasyon! Ou pat konn sa. M pral detaye pou ou, sa vle di rezon pou gen kontwòl politisyen yo. Ebyen, twazyèmman, se yon desizyon politik! Haa! Wi! Fò m di nou, Ameriken fè demand ekstradisyon sa a avanyè la, 22 avril 2022, ke yo mande pou Ayiti voye Yonyon ba yo. Kisa yo repwoche l? Yo repwoche Yonyon Humm yo desen non manda entenasyonal dèyèl nan manda yo repwoche misye kòm moun ki enpòte zam lagè an ayiti kòm moun ki enplike nan kidnaping kesyon map poze tèt mwen depi kilè yo arete yon fi depi etazini ki se yon manb 400 mawozo. Depi kilè yo arete fi sa? Sa vle di fi sa pa janm bay non yon yon, li pa bay non lamò san jou? Hein? Ou pa poze tèt ou kesyon sa? Sa vle di ameriken yo pat okouran? Sa vren la yo okouran, 21, 20 yo okouran? Sa se yonn. Dezyèm bagay, Se konnya ou konnen misye nan kidnapping? Depi kilè nèg yo te pran misyonè ameriken yo? Wa poze tèt ou kesyon sa a, depi kilè? Hum? Se konnya ou konnen 400 mawozo ap fè kidnapping? Heheheh. Se, yo pran pèp Bondye a pou kana sovaj vre mesye. Bon, kounye a, an nou ale. Fò m di nou, m ap, lè m pale de konplo pou kraze prizon an, kòm yo konnen dirijan isi pa vle kèk enfòmasyon sòti, se sa k fè y ap bere Yonyon nan prizon an e y ap fè konplo pou kraze prizon an pou mete misye deyò pou al jere eleksyon pou yo. Paske tout plèn nan, nèg y ap fè yon jan, nèg phtk yo, paske anba a genyen chen mechan ki se pou Martine Moïse, ebyen vòt plèn nan divize. Ebyen, avan ekip an plas la, ki se Ariel Henry e Martelly fè eleksyon, yo bezwen gen kontwòl tout geto yo, tout zòn yo. Yo bezwen gen kontwòl atè a plat pou yo konnen sa a depi anlè yon sèl kout kle yo repran pouvwa a. Paske Martelly di se yon pouvwa 25 a 30 an ke l te pran. Nou konprann? Men, di fè ke se chen mechan sèlman ki divize vòt la. Ebyen, Ariel Henry avèk Martelly konnen kanmenm y ap fini pa fè eleksyon. Ebyen, yo ranfòse kapasite Lamòt San Jou ak tout 400 mawozo pou atake chen mechan epi pou pran kontwòl tout plenn nan. Konsa ou konnen, avèk eleksyon, gen moun pou fè dezòd pou yo, tout plenn nan nan men yo. Yo deja gen yon bon pati nan Dèlma k pou yo deja. Yo gen yon pati nan Site Solèy ki pou yo deja. Yo gen yon pati nan Fontamara k pou yo deja. Yo gen yon pati nan Petyonvil ki pou yo. Y ap vale teren. Ebyen, sa a se yonn nan rezon yo. An ale! Pou gen kontwòl politisyen yo. Sa a se dezyèm rezon ki fè Ameriken pran. Paske, tout moun konnen ke Yon Yon li menm, sa l ap fè yo, se politisyen ki bòs li, k pase l lòd fè tèl bagay. Enben, difè ke se politisyen, enben, Ameriken konnen eleksyon gen pou fèt to ou ta, e se li k toujou bezwen mete eli an Ayiti. Bon, ki renmen nome moun an Ayiti, pou m pa di elu, ki renmen nome moun an Ayiti. E, menm si w ta enfliyan, si Ameriken pa avè w, w ap bwè dlo bouch ou. Ebyen, kounye a, y al chèche konnen ki politisyen k ap manedj Yonyon. Avèk larive de Yonyon Ozetazini, ebyen, anpil non pral tonbe. E, yo p ap arete moun sa yo non. Haa m tou dou sa, tout moun yon yon pral denonse yo, ameriken pap arete yonn, se sa pou met nan tèt ou. Li bezwen gen kontwòl yo, li menm pou l ka, m kapab di manipile yo. Elè, lè l di w fè tèl bagay ou pa vle epi l rale yon dosye pou ou. Kounye a ou menm, si w kontinye ap fè tèt di, lè sa a l ap arete w. Men, depi w dakò kolabore, li pap arete w. Nou genlè panse ameriken vin pran yon yon an se pwoblèm ensekirite a l bezwen ede nou. Si ameriken te gen volonte pou chanje sa. Depi lè yo te kidnape ameriken yo. Ou wè yo voye dwòn, dwòn pase pasi pala antre nan 400 mawozo. Yo gen kontwòl nèg yo ak dwòn yo. Poukisa yo pa janm antre kraze baz la? Non. Yo pa bezwen kraze, yo pa bezwen rezoud pwoblèm ensekirite. Si se pou ensekirite nou gentan kontan y al ak yon yon. Humm nou bannann. Pa genyen kesyon de rezoud pwoblèm ensekirite nan sa. Detwonpe w zanmi m. Angiz de rezoud pwoblèm ensekirite a, ebyen l pral ogmante. Paske anpil fwa nèg y ap goumen, se yon yon k plase yon kout fil ki di mesye fè bak. Ebyen kounya nèg yo se yon pakèt zannimo ki pa gen tèt tyè nan tèt yo. Sa vle di yon pakèt maltande. Donk kounye a pwoblèm nan pral ogmante. Men, kesyon pou poze tèt ou, nan fason m ap pale a, m genlè pa renmen ke Ameriken al ak Yonyon. Mwen mil fwa renmen l ke ou, monchè. Mwen kontan al avè l. Paske nenpòt lè, nèg yo t ap kase prizon mete l deyò. Nenpòt lè, nèg yo t ap kraze prizon, bon, nou wè sa k t ap manniganse. E! Si yo pa t fè sa, kan menm yon lè yo t ap anpwazone misye pou l mouri, pou l pa pale. Hum! Nou bliye kòman nèg yo fè yon konplo, yo pran Anèl yo touye l? Hum! Yo, yo kreye yon similak kòm si se yon nèg ki kraze prizon pou yo ka manje l deyò a. Epi enbesil la pran ladan vre wi. Hum! Enbesil la pran ladan. Kon a kesyon pou nou poze? Ebyen. Nou te tande kòman Lamò 100 jou t ap pale avanyè. Si yo ta touye Yonyon, men ki sa l ap fè. Men kounye a, Ameriken al avè l wi. Èske, kòm misye t ap fè demach pou gen paspò, èske si yo te gentan ba l paspò a, oubyen, m ap pale si paspò a nan men l wi, si paspò a nan men l, èske l ap pran avyon l al chèche Yonyon kote li a? Si Ameriken touye Yonyon, èske l ap debake, l al touye 30 milyon? Lal touye, m kapab di 100 milyon. Konbyen milyon l pral touye pou ameriken? Se kesyon sa a m ap poze. Konbyen milyon li pral touye pou ameriken? Paske si yo fè l yon bagay isi, men sa w ap fè, men sa w ap fè. Ebyen kounye a ameriken al lave l wi. Humm, ki sa w ap fè? Antouka. Sou dosye nap swiv, nenpòt evolisyon k genyen nap fè w konnen paske wòl nou se fòme w, enfòme w epi divèti w se sa nou pwomèt ou. Ou abòne deja? Ou poko fè sa ou paka sot sou paj la, sou chanèl la pou w pa abòne zanmi m a. Fin tande map pale tout pale sa en, ou souke tèt ou ou di sa map di a se vre, analiz mwen yo fonde epi w pa menm abòne. Zanmi m fè sa kounye a tande. Abòne, kòmante, like, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi fè menm bagay avè w. M ale! Yo rele m US, mwen se nèg Pòdepè, m pa janm pè pale. M ale, n ap kwaze talè.